Pou le drapo pou la patri machan zini poutan pi fò nan nou se trèt pou ki se lè eleksyon ou byen lè fèt drapo nou tout fè pòz nou renmen peyi nou chak ayisyen pa pran sinkòb konsyans ayiti ap bon wi men se lè abraham di sèt ase. Mèsi a tout moun ki rejwenn nou, deja ou konekte Sofia TV 80 tan rezo enfòmasyon an ou konn sa l ye deja, si ou poko fè sa pou la premyè fwa w ta vizite paj la abòne avè n ou pap rate oken videyo nap pibliye sou rezo a. SOS pou moun gantye bandi ak zam anvayi komin sa nan moman nap pale a la yo pran zòn nan pou yo Lòt bò twou Rue Calvaire, yo kidnape plizyè moun, se panik total, daprè plizyè moun nou ka fè konfyans e sa nouvèl yo rapòte, yo atake lakay yon polisye, mete dife plizyè kote e sitiyasyon sa ap renye pou kwèlyela, peyi a an degraba. Pale tou lòt enfòmasyon ki konsènan vil Latibonit, presizeman nan zòn Senmak, minis jistis pou yon ti bout tan, Emilie Prophète, mete sibtiti komisè gouvènman Senmak la, Yves Thibaud an disponibilite kote l pap touche yon goud, yo fè konnen jij la ka gen fot administrativ grav ki peze sou do l e pou lenstan anpil ankèt pral deplwaye pou wè kouman yo kapab mete lapat sou jij la epi kondane l pou zak kriminèl li ta fè nan komin sa. Medam mesye nan zòn Vèrèt bagay yo pa bon ditou aprè n konnen zak ki fin pase nan komin Latibonit an presizeman nan Lyankou popilasyon an kòmanse antere moun bandi te touye yo, men pou lenstan gwo operasyon ap fèt nan moman nap pale a la, chèf gang Luckson deplwaye a tout lame a, gwo briganday nan zòn sa pou le moman, yo kraze brize kidnape moun epi ale a tout sa yo te genyen, nou aprann yo kidnape yon kazèk ki te nan zòn nan, nan moman ekip la ap opere. Anpil enfòmasyon nan jounal la jounen jodi a, rete la ansanm avè n, nou prale ak Theriel ki kraze peyi a enfòmasyon epi dezyèm kout pye a. Nou pral fè l nan ba Latibonit, nou konnen moun ki soti nan gran nò pa ka travèse Kanaran, yo oblije pase pa Lyankou, jodi a Lyankou bloke, yo pran pa Sen Michèl. Nou se Sofia TV 83, tout detay nan enfòmasyon an se pou kounye a la a sou chanèl pa w la. Rale kreyon n make m pral ba nou enfòmasyon. Non! Bagay la bay kè sote, kèlkeswa sa yon nèg ap di la a. La bagay sa li bay kè sote e m pa kwè gen ankenn nèg la ki pral gade sa kòmsi bon e pa anyen ou konprann nan. Nèg ak zam anvayi Gantye jodi a. Nèg yo pete bal, nèg yo tante mete dife nan kay polisye, manman polisye, fanmi polisye. Nèg yo jwenn tan yo menm pati avèk moun. Ou ka konprann. Si gantye jis nan limit li ye a pou nèg ak zam gen posibilite, ke l te nan 400 mawozo, ke l te nan gang vitelòm, pou yo gen posibilite travèse tout plèn sa a pou rive gantye, pou al pete bal sou moun, pou moun blese pa bal, pou yo kidnape moun, pou yo mete dife nan kay moun, a bay sa l bay kè sote, pa fè sa, sa k ap pas la l bay l kè sote. E kèlkeswa moun kap fonksyone la si w pa gen kè sote bon m pa konnen non men mwen menm mwen menm wi lè map gade sa kap pase la li banm kè sote m pa bezwen di w si yon nèg ki ap viv reyalite a menm li ladan l pou l Tap tande kout bal nan zòrèy li lè nèg gantye lè mesaj pase bandi anvaye gantye anvayi gantye kout bal fè mikalaw jodi a nan gantye map eseye chèche konprann ki kote pou bandi yo pase pou yo rive ak fasilite sou gantye. Tande byen la sosyete. Nèg yo pase pa on zòn ki rele Bwa Galèt nimewo 1. Moun Gantye konn byen sa m ap di la. Nèg yo travèse pa Bwa Galèt, nèg yo antre on kote ki rele Lòtbò Twou. Zòn Rue Calvaire. Nèg yo rive nan mache chabon an ki sou twou a menm. Hum! Tande wi lasosyete. Lapolis, tande sa m ap di la. Nèg yo pase pa Bwa Galèt. Nèg yo rantre lòtbò twou. Yo rive nan mache chabon an ki sou twou a menm. Se mache Salon Ladan ki antre sou wout Kalvè a. Nèg yo se sa yo bliye yo pa fè. Nèg yo pran lajan moun, nèg yo kidnape moun, yo pase m kwè yo pran omwen 2 moun yo ale avè yo, m pa konn si se. Se règleman de kont m pa konnen men yo al avè yo. Nèg yo pete bal. M pa gen detay si ta gen viktim. M ap chèche sou sa. Nèg yo tire nan tout bouk Gantia nèt. Nèg yo vin ak motosiklèt, machin san plak. Gen yon dam pa egzanp ki. ki vann nan mache a oh oh nèg yo wè dam nan ki ap vann ey moun yo pa janm kite koutim sa ou konn wè moun yo nan ap vann nan mache yo gen gwo tabliye yo pa vre nan bay mare vant yo epi moun ap vann yo ap lage nan tabliye bon e konsa yo abitye fèl jeneralman men jan Peyi a vin ye la, donk nou oblije. Pa egzanp, si ou se gwo komèsan, ou gen ti mwayen, kòmanse omwen fè yon ti espas plizoumwen sekirize pou ou pa kòmsi twò ekspoze. Ebyen nèg yo, premye bagay nèg yo annik parèt nan mache a yo wè dam nan. Yo pran tabliye a. Nèg yo pran tabliye a, epi yo pase pa lòtbò twou. Wa yo lage pye yo Alí tout ti sa madanm nan te vann pou jounen an pase nèg yo faksyon sa te ka nan petèt vè 3 zè 15 pral 3 zè 30 sa ta di ke tout ti lavant ke l te fè pandan jounen an yo pran sa m ap reflechi sa k ap pase la a. Kounya banm bann enfòmasyon youn nan rezon fondamantal sak pase a pase. Paske n konnen se wòl ODV a pa sa? Sa di gen yap bann lòt bagay yo di oh gen deblozay bandi anvayi gantye ok men gon rezon ki fè sa. Donk ODV a fòl chèche konnen ki rezon t fè nèg yo anvayi gantye jodi a. Sa fè kèlke tan gen yon plan pou yo t anvayi Gantyè. M pral esplike poukisa. Tande! Gon nèg ki di m Filadèlfya tout moun pote zam. Enben sa m dwe la m te wè m pa ba w manti. Men e lapolis ki t ap opere genlè te gen yon Lwijanboje nan blòk la yo vin dèyè misye. Tande! Sa fè kèlke tan gen yon plan k ap manniganse pou nèg yo atake Gantye. Fo! E si n sonje gen yon emisyon m te sinyale sa isi a. Kisa m te di? M te di gen yon polisye ke m pap bay non misye jiskaprezan men gen nèg yo konnen l e misye konnen tou pou l met tèt li alabri. Dayè se dèyè misye menm nèg yo pati e erezman pou misye nèg yo pa pran l. Men ta sanble misye misye blese. M pa konn si se par bal li blese ou byen si e lòt si e bagay ki blese misye men misye aparaman misye blese leje. Se pa grav. Eske n sonje gon polisye te rele Elbe nèg yo te asasine? Elbe ki se Ella e pa Frantz Elbe non. Ella se pou Lincoln. B a se pou Bien-Aimé Lincoln. Nou sonje bagay sa te fè yon veritab skandal. Tande wi. Eske n sonje dosye sa te fè yon veritab skandal kote fanmi misye te akize polisye t nan Ti Magali ki nan Ti Char la. E pi merci Pierre Richard, Pierre Raymond. Yo te akize polisye t nan ti char ki rele Magalie an paske yo di yo te kapab sove misye men yo te kite misye peri nan bouch lyon an. Jiskaprezan dosye sa pa gen anpil deba kap fèt sou li paske fanmi Elbe te fache anpil. yo te denonse sa k pase a. Enben, ban m ba nou enfòmasyon ke m te toujou ap fè rezèv sou li. Men m vin sou li, se pa rapò ak sa t rive Gantye jodi a. Elbe ki se Lincoln Bien-Aimé, misye se yon polisye ke nou te konnen deja, men, Misye avèk yon lòt polisye ke m pa bezwen di non misye, ki rete gantye, nèg sa yo manje anpil sòlda 400 mawozo deja. Tande byen wi! Elbe avek polisye ke neg yo al dèyè jodia. Neg sa yo desann plizyè solda pou 400 mawozo. E youn nan kou polisye sa ki gantye ke neg yo al dèyè a te fè, se lè misye te rive sou la tranble, te gen plizyè solda tap bay pwoblèm lotbo a, misye desann an 3 a 4 neg ansanm. Esa map di nou gen bon polisye t ka travay se volonte ak mank mwayen ki pa genyen tande byen wi se volonte ki pa genyen se volonte t manke epi mank mwayen donk de polisye sa yo nèg sa yo manje plizyè solda pou 400 mawozo deja. E sa t fè malerezman sa rive konsa. Paske misye ta yon dam etsetera, bon polisye yo pran pretèks ke yo pa pote enkoni nan char yo etsetera men petèt nèg ki nan char yo tou pa t rive idantifye Elbe. E pa Frantz Elbe non pou zanmi polisye a konnen Elbe a se Lincoln Abieneme. Paske nèg sa a yo te sipoze bay misye pwoteksyon pou misye pa t mouri jan l mouri a. Paske se te yon polisye, misye desann plizyè nèg 400 mawozo deja. Sa di se yon ènmi li ye pou nèg sa yo. Enben ekoute! Nèg yo fin asasine Elbe, kounya nèg yo rete yon lòt yap chèche. Paske misye, e si se pat misye, yo tap atake Gantye deja. Men pou yo atake Gantye, yo fè anpil plan pou yo atake Gantye. Premye bagay yo fè, e se sa map di moun yo pa konprann. Pandan map pale avèn la, Si lapolis vle, nou ka travay sou sa. S on strateji chèf gang yo itilize. Lòske nèg yo santi genyen yon polisye oubyen gen kèlke moun nan zòn nan ki pa vle danse kole avè yo, sa vle di ke yo poko gen posibilite pou yo penetre zòn sa ak fasilite. premye bagay ke yo fè, yo aranje yo pou yo plake a yon jenn ti fanm nan blòk la ba l gwo lajan. Fò nou sou men nou tou, lasosyete. Gen jenn demwazèl k abite nan yon zòn, gen tren de vi l ap mennen, fò w kesyone sou li. Jodi a la, nou nan yon peyi ki tèlman difisil. Kot ti zanmi k ap imite m nan? Pika yo fè misye kouri non? Isarak imitatè. Tande byen wi. Nou nan yon peyi ki tèlman difisil. Sa vle di ke gen tren de vi yon jenn fanm ap mennen Pòtoprens oubyen nan lòt vil yo. Pa sèlman jenn fanm, men m pran egzanp jenn fanm nan paske bandi yo itilize medam yo pou kapab ba yo aksè nan yon seri de kote. Sa di lè w nan yon kominote epi w ap gade sitou si w konn paran moun nan. Pa egzanp, m ap gade avan Elam rive yon kote la. Map gade yon kay yon jenn fanm konstwi li pral marye la kèm sote wi ah kèm sote pase lè map gade dimansyon kay sa e map chèche poum wè m di men m konnen m konnen manzè kot lap travay men m konn nèg la tou kote mouche ap travay li pa gen destinasyon travay non. Ohh bay bay mwen map gade mesye jimnastik nèg ap fè isi pou jere zafè lajan ozetazini son bagay tèt chaje wi ayiti e wè yon nèg milyonè epil paka kòmsi pa gen kenn mwayen pou retrase lajanl genyen an non sa vle di ke gen tren de vi yon jèn fanm ap mennen nan yon blòk fò kesyonel ebyen moun gantye kòmanse aranje nou gen kèk jèn fanm nan blòk la. Fò n kontwole tren de vi yo e gen jan yo sòti. Kòman w imajine ke zòn Kwadèboukè pa fasil epi w wè moun sa yo sòti, yo al Kwadèboukè maten, midi, swa, yo retounen. Yo antre Dimil Sou lè yo vle, yo retounen. Fò n sou men nou. M pa bezwen ba nou non. Fò n sou men nou. Kòman yon zòn fè an difikilte epi yon jenn fanm antre sòti ladan l li menm san pwoblèm? Epi n la ap gade. Bann sitirè. Bann blofè. Nou la ap gade wi. Nou wè limena ak ap antre sòti al kwadèboukè al dimilso al konprann pase wikenn vini byen fre byen abiye byen kokèt nan bousyè a epi ou menm ou pa janm kesyone sou sa ebyen ou kòmanse wè li jodi a apa li manman ou kòmanse wè li ebyen sak pase se ke se youn nan strateji chèf gang yo itilize. Yo pa ka antre nan zòn nan ak fasilite. Ki sa yo fè? Yo aranje yo, yo envesti paske yo gen kòb nan men yo e medam yo renmen lajan. Dezole pou bon medam yo men se yon verite. Tout fanm renmen kòb. Tout fanm renmen. Menm si yo gen kòb, yo renmen kòb. Tout fanm renmen kòb, se yon verite li ye. Genyen yon kazèk. Misye pa nèg nan zòn nan non. Se yon kazèk. Desalin. Misye, akoz de pwoblèm ti rivyè k genyen yo, pitit misye pa ka lekòl nan bouk lan. Pandan misye ap sot depoze timoun yo Vèrèt, misye rankontre avèk nèg baz Gran Grif yo nan zòn Kano. Nèg yo tou kidnape misye. Nèg yo tou pran machin misye. E se a machin sa a nèg yo pote anpil nan moun yo kidnape nan zòn. 2 chapèl yo. E jis kounye a machin nan nan men nèg yo, bon sak pi grav la, enfòmasyon ke nou genyen, mesye baz gang juif yo non sèlman yo pran machin nan, men yo mande 500 mil dola ameriken pou yo lage kazèk la ki pa nèg zòn nan, malerezman misye te nan yon move andwa nan yon move lè. Ok. Kounye a, lè nou tounen nan Dechapèl, mesye yo non sèlman yo kidnape moun, yo, enfòmasyon di nou yo kidnape prèske anviwon 6 moun, men sa se 6 moun ke yo konnen, m di w pami yo gen 2 moun ki trè koni nan zòn nan genyen madan e. Kanmarad la ki ap travay nan ODV a yo ki rele Sabin Bobwen an, epi gen Migèl, epi gen plizyè lòt moun ke nèg yo kidnape. San konte, nèg yo dechèpiye tout sa moun yo gen nan zòn nan. Nèg yo piye anpil kay, nèg yo vòlè anpil bagay. Kounye a. Pa prèske genyen moun ki abite nan Koridò de Chapèl ankò. Tout moun oblije kraze rak. Bon, m pral di nou yon bagay, nan Bouk Vèrèt, si w parèt nan Bouk Vèrèt depi m maten, e m ta menm di depi yè, kounye nan moman n ap pale avè nou an la, nou toujou madi 14 fevriye, enben, depi yè 13 fevriye a jiska jodi a, Vèrèt blanch tankou koton. Se tankou s on kote. Ou ta di gen kouvrefe. E menm lè ta gen yon kouvrefe, jan moun vèrèt rantre nan tou, kache anndan kay oubyen kite zòn nan, yo pa t ap respekte kouvrefe sa konsa. Donk, ou pran vèrèt ki sanse vid, tankou koton, ou pran E Dechapèl kote nèg yo te ale a, kote tout moun oblije kouri kraze rak. Ou pran Borèl ki tou pre a, kote moun Borèl yo menm kè yo sou biskèt, anpil ladan yo oblije kite lakay yo. San n pa bezwen pale de Lyankou ki li menm te deja sibi. zak agresyon oubyen move zaksyon ke nèg yo tap fè. Men moun Lyankou gon ti chans jodi an paske non sèlman moun Lyankou yo koud tout kote pou nèg yo ta pase, yo koud pon wouj lan, pa tèlman gen bon aksè pou yo nan pon Kwamoro a, epi tout wout. ki bay aksè a sant vil Lyankou yo bare e moun Lyankou yo detèmine pou yo pa kite mesye baz Gran Grif Savyen sa yo al pèsekite yo ankò paske moun yo detèmine menm si se ak kou wòch, menm si se ak baton, menm si se ak boutèy pou yo koresponn ak nèg yo dayè Enf, Sa k te pase 7 fevriye a, se egzatteman mobilizasyon moun Lyankou te fè kote ak boutèy nan men yo, ak wòch nan men yo, yo t ap kalonnen nèg baz Gran Grif yo ak kout wòch, avèk kout boutèy, ki fè ke te genyen anviwon 6 moun ki te mouri nan Lyankou, pami yo. On elèv lekòl ki gen apeprè 12 an ki t ap fè nevyèm ane, antèman l fèt yè lendi an, kote sou radyo Pyramid nou te ba w on ide de kijan antèman an te pase. Donk se paske moun Lyankou yo kòmanse leve tèt yo, yo kòmanse mobilize, yo kòmanse pran desten yo an men ki fè ke nèg yo gen difikilte pou yo ale Lyankou pou yo kontinye al fè menm bagay la. Kounye a, kote ki lib pou yo, Se vèrèt. E ki kote mesye yo pase pou y al vèrèt? Yo pase pa Petite Rivière Latibonite, yo pase pa Dig Larivyè a pou y al tonbe Miwo, tonbe nan Doda, e tonbe Dejaden epi pou yo al parèt sou wout vèrèt la an pasan pa Kano. Donk, se sèl posiblite ke yo gen kounye a paske yo pa ka pase pa Kafoupèy paske Kafoupèy bloke, gen yon cha blende ki nan Kafou an pèmanans Menm si polisye yo poko tounen travay, men polisye swat yo ki nan sou-komisarya Mòpè la, yo toujou la. Gon inite swat ki te sot Pòtoprens depi aprè evènman 25 janvye yo ki la. Menm si nèg yo pa al mennen ankenn operasyon, men kanmenm nèg yo la. Dayè, mesye baz Gran Grif Savyen yo te eseye an de repriz al eseye wè si yo te kapab. Swa pouse yo, swa pran komisarya oubyen al chache pran cha blende ki nan kafou a paske nèg yo objektif yo se te pran cha blende a malerezman alò erezman pou popilasyon an gen mesye swat yo ki te la ki fè rezistans avè yo ki repouse yo ki fè ke yo pa janm ka rive al pran cha blende ki nan kafou a paske nèg yo di w ke yo gen machin lapolis nan men yo yo gen inifòm lapolis Yo gen bòt lapolis, yo gen tout materyèl lapolis, yo menm gen zam lapolis konn itilize pou tire gaz lakrimojèn yo gen youn nan men yo tou, paske yo te pran tout zam sa yo nan men polisye, 6 polisye yo te touye 25 janvye a. Kounye a nèg yo nèg yo gen 2 machin lapolis nan men yo, 2 pikòp lapolis avèk jewofa, byen ekipe, eksetera. M pa konn si yo gen sirèn. ladan yo donk nèg yo ap fè patwouy tout jounen nèg yo lè yap fè patwouy yo mete inifòm polisye yo te yo te touye yo sou yo nèg yo gen inifòm udmo yo sou yo yo genyen kas lapolis yo gen jilè pa bal nèg yo gen tout materyèl lapolis yo plis machin yo kounye a nèg yo te di on grenn bagay ke yo manke se cha blende a donk se sak fè an de repriz nèg yo al eseye wè si yo te ka al pran cha blende a nan kafou pèy men malerezman yo pat ka prann Paske byen erezman pou popilasyon an, mesye ki inite swat ki nan komisarya, sou komisarya Morpè la, te fè rezistans avèk yo, e yo pa ka pran komisarya a, ni pran Chablende a. Mentnan, mesye yo sanse a kou de minisyon, paske E gon kontwol ke yo mete sou kafou pèy la ki fè ke moun pa ka tèlman travèse kafou pèy ale savyen pou pote minisyon bay nèg yo. Paske te gon teknik ke moun yo te konn itilize, yo te konn mete minisyon yo nan bokit ji glase. Donk yo mete bal yo, katouch yo anba, epi sou tèt katouch yo yo mete kèk. kèk boutèy ji epi yo kouvri l avèk sak jan w wè y ap vann ji a oubyen moun nan gen bwat katon lè w panse ke se ji glase y ap vann men se minisyon t ap pòte piske tout popilasyon an konnen sa kounye a trafik minisyon yo pa gen machin ki ka travèse kafou pèy pou al pote minisyon ba yo. Yo te konn itilize wout nasyonal, alò wout nasyonal Lyankou a, pou yo te kapab al kouri swa. Se anpil fwa nèg yo al mennen operasyon sou Lyankou. Se pa tèlman kidnapin y ap fè oubyen se pa, se paske nèg yo gen machandiz pa yo k ap vini. Nèg yo al pran machandiz. Dayè, enfòmasyon ke nou genyen, gen de kamyon nèg yo al pran nan zòn nan, se pa tèlman kamyon moun vre, se machandiz pa nèg yo, yo achte, e ladan yo toujou gen minisyon ke nèg yo vin chache. Kounyè a, Pou yo ale, pou yo pase pa Kano pou yo ale Vèrèt, se prèske tou pre komisarya a, bò plas la, bò plas Sen Jeròm nan, sou kote komisarya a, se la pou yo pase pou yo ale. E kòm yo pa p ka rive la, yo pa ka pase pou yo ale. Donk, yo pa ka al fè sa y ap fè fasilman nan zòn nan. Si polisye Vèrèt yo retounen. E ke nèg yo anba mòn nan, swa nan Desjardins ou byen Doda, depi yo depi yo tande yo la, polis yo ta fon pran machin yo la, y ap oblije pa ka pa ka rete. Donk, ta pral gen yon sòt de sekirite pou popilasyon an. Si polisye e lyankou yo tounen egalman. Sitiyasyon an kapab e moun Lyankou ap vin santi yo pi fò paske san prezans polisye yo la, moun Lyankou yo kòmanse pran fòs e yo kòmanse ap òganize yo pou yo fè rezistans pa rapò ak gang yo. Donk, mentnan il revyen o responsab de la polis, o zotorite di peyi, o zotorite di gouvèneman pou yo pran dispozisyon atravè nouvo direktè depatmantal ki vin la a pou yo Fè polisye yo retounen nan plas yo, bay polisye yo materyèl ke yo mande yo, mete yo an konfyans pou yo retounen nan komisarya yo epi pou yo kapab asire sekirite popilasyon an e lè sa a ou te kapab petèt panse ke mesye baz Gran Grif Savyen yo te ka on ti jan asfisye paske youn nan avantaj ke nou toujou siyale ke nouvo direktè ki vin la a, Roger Goodson Jeune genyen, se ke mesye baz Gran Grif yo, nèg yo a kou de minisyon. Ou wè tout jounen an nèg yo fè jodi a nan Dechapèl, yo prèske pa tire. Nèg yo mennen operasyon san yo pa tire prèske katouch. Nèg yo, se prezans yo, zam nan nan men yo, zam nan gen dwa gen katouch nan, e. andan vant yo, men nèg yo prèske pa tire. Lefèt ke tout moun pè yo, nèg yo annik rive epi tout moun kouri antre anba ka, antre anba kabann eksetera. Nèg yo pa tèlman tire, paske nèg yo ap fè rezèv katouch, nèg yo ap fè e, e, kòman di sa ankò a? Lè w ap, lè w ap e, e, e, lè w ap, lè w ap, lè w ap sere, nèg yo ap sere katouch. Nèg yo pa gen minisyon e se youn nan pi gwo kou. ke baz gran grif Savyen te ka pran la, le fèt ke mesye yo pèdi prèske 10 kès de minisyon ke yo te voye achte e se nèg sa ki nan prizon an ki rele Jean Hugues Thérial ki gon ki gen k ap fonksyone sou non Marjorie Facteur se misye ki konn abitye al achte minisyon pou nèg yo malerezman Oubyen erezman pou popilasyon an, malerezman pou nèg baz Gran Grif yo, lapolis arete misye depi 26 janvye pase a e misye kounye a la anba men lapolis. Kounye a, nèg yo vin gen 2 pwoblèm, 1 yo pa genyen moun ki pral achte minisyon pou yo, dezyèmman minisyon ke yo te genyen pou yo te vin jwenn yo ki te an rezèv lakay nèg ki rele Majore faktè a, Enben popilasyon an pran l. Kounye a nèg yo vin santi ke yo nève, nèg yo kounye a sur le qui vive, yo pa gen minisyon, nèg yo a court de minisyon, nèg yo kounye a la bezwen katouch. Paske fò n pa bliye pandan jou anvan yo nan semèn soti semèn premye fevriye jiska 10 fevriye nèg yo gaspiye anpil katouch nèg yo tire anpil nèg yo non sèlman yo tire anpil nan zòn lyankou men nèg yo ale nan zòn kafou pèy nan lide pou yo ta al swa okipe komisarya a oubyen al pran cha blende a nèg yo gaspiye anpil katouch donk kounye a nèg yo te fè tou sa paske yo te gen espwa ke katouch yo te voye achte ke. E majori faktè te pote pou yo a, yo te gen espwa ke kato sa la, yo t ap vin, yo t ap jwenn li. Vwala ke nèg brigad viji, nèg brigad vijilans yo e nan zòn Dejaden pran kato sa yo. Donk, nèg yo kounye a, nèg yo vin nève e nèg yo kounye a pa gen y ap fè. Men, tout sa w ap fè la a, Yo pap tire anpil. Kontrèman a jan ou wè yo te konn ap nenpòt kote yo rive se vide katouch atè etc. Yo pa ka fè sa ankò kounye a paske nèg yo a bou de minisyon.